Dida ou nan house mwen wap byen trip wap manje hotdog ti jezi wap manje pen ti jezi wap byen trip wap bagayb wap pale kaka so sa ou te konprann ou panse ou panse poum poum pran kob e poum achte ti bijou poum achte ti bagay poum fè poum flex mwen poum metem nice la mta pral pran mta pral dwòm manjel animatè grapyay mta pral dwòm manjel sa ou ka fèm mwen e pa nou non k fèm fè it e sak fè lèn pale kaka m moute nan live epim di fanatik yo gèt anmwen nèg sa yo pase nou pa fèm fè it Ay bagay pou fè ti graten an Ayiti ki pran w pou yon bagay, ou pa yon mèd le wa. Se atis kokorat ou ka fè ap pale nan live, ap fè tenten, mete yo fas a fas pou y ap goumen pou ou pou ka fè ti pou ka fè ti followers, pou ka fè dis. Topson pa konsa. E grenn met nan mounda m fè kòb, e nan street m fè kòb le wa. Ok? Ou menm pou fon ti kòb, pou te fon ti kòb nan konpa a, fò w bay nèg konpa yo tape bouda w. Mwen menm e nan street m fè kòb. Ok brother. Yeah. Moute nan live wap vin di yo Topson epa nan but li konn bay ti manti. Ti manti? Ou mande m 50 dola m ba w 100 dola. Ki manti m ba w? Ebyen m nan masisi avè w, fò m te annik vini pou m te fè w kado 1000 dola pou te wè m te bòs? Fò m te fè w kado 500 dola pou te wè m te bòs? Sa w ye pou m ba w 500 dola a? Kòb mwen pwomosyon m fè a kòb mwen wi. Kòb mwen m peye radyo m peye televizyon m peye bagy m peye fè pwomosyon menm jan menm jan lebo yo fèl pou atis ameriken nou pa gen lebo nan game nou an mwen menm m fèl a tèt mwen m peye m fè pwomosyon. Wap pale wap vin bay ti manti ti sesi ti sela kòman ti manti a. Ou pa zanmi m ou ni kwè m konsa ou mande m kòb m baw kòb bon m double sa w mande m nan. Epi wap ranse. Gen moun ki ka panse repwoche. M pa repwoche moun. But Lewa pa zanmi m. Lè w repwoche lè nèg la te zanmi w. Lè nèg la te zanmi w, nèg ou konnen lontan epi lè w pa byen avèk nèg la wap vin pale sa w te konn fè pou li. But ou pa zanmi m brother. Ok. M rive Ayiti m Neel Rancho. M vin jwenn ou Neel Rancho a yon baz nèg. Ou bwè ou bwè ou bwè ou bwè ou bwè ou bwè. Yo fout ou yon bill 115 dola. Neel Rancho, Ou pa ka peye 115 dola, ou rele m apa ou di ti Jezi m gon bil 115 dola pou m peye la. M avèk Biggie Star, m tèlman, m tèlman sezi, m di yo men pa gen pwoblèm m ap peye 115 dola. Biggie Star te avè m lè sa, Biggie Star di sa k pase msye la, m di yo Lewa e papa, m parèt la m tande Lewa gentan bwè pou 115 dola la avèk baz nèg li yo, li pa ka peye 115 dola a. Kounye a Biggy di a pa gen pwoblèm Topson ma kòm nou pral bwè la nou pral relax ma ma tou met ti bagay misye a sou li n peye l. Yon kokorat ou ye wi Lewa. Epi kounye a w bezwen pale ou bezwen pale ou bezwen pale lè w nan live ou bezwen fè buzz ou byen m pa konnen se pou like ou wè ti Jezi gen vizibilite a nan men l kounye a w bezwen pale yon bagay m wè se mache w ap mache kraze atis mache palen tenten sou atis pou w ka fè views pa e m tande plan sa w genyen. Plan Leroy se antre se se vini si DJ Boulèt ap mennen li tonbe di yon kaka de DJ Boulèt ee Tony ap mennen li di yon kaka de Tony entèl ap mennen di yon kaka de Tony sèl nèg li pè e Fantom sèl nèg li pè e Fantom. Ok Gertrude li e patnèm li ye but Gertrude li se boss ou Gertrude li e patnèm men Gertrude li e boss ou Gertrude li pa boss mwen li se boss ou li se patnèm li se gang mwen Ok Lewa ti pete ti salòp e gade moun ou konn ap mande gèt manman w Lewa. Fanatik mwen yo e Map tou profite fèm tande yon ti mizik Map travay la ou konprann Bon banm tande yon banm tande yon lòt ti bagay Yeah Mizik sa se pou nèg kap bwè avè nou, k ap manje avè nou, epi yo menm ankò k ap bwè l kote w. Ti grangou, ti visye, nèg k ap bwè avè nou, k ap manje avè nou, epi k ap bwè l kote w. Ok? A, e pou sa m fè mizik sa a. M te gen yon mizik pare pou sa menm, paske m konnen nou byen. Nou tout nou wèm nou wèm a ti pousyen kòb monnen m nan pòch mwen map flex map fè ti afèm nou pa konn kotem jwenn kòb mwen nou tout bezwen manjel nan menm nou tout bezwen manjel nan menm m pa nan masisi avè nou e fanm mwen renmen nou tout bezwen manje kòb mwen nou tout bezwen manje ti pousyè kòb la k nan m nan oo kòb mwen e pou m achte ti tenis mwen pou m achte gucci m pou m achte mayo m pou m achte bagay mwen pou m flex kòb mwen e pou m fè fanm mwen bèl Kòb mwen pa poum bay animatè djòl santi djòl kaka manje kòb mwen gyèt manman nou dat dat wap kraze djaz konpa yo wap kraze atis nan konpa wap fè disen dat dat ou nan konpa e 400 e 400 fòkin e followers ou te gen nan instagram wonick vini radote nan rap kreyòl la radote de wendy radote de sesi pil moun kòmanse follow ou ka gon yon 20 mil oubyen yon 40 mil moun. Ouvè pòt la pou choudly choudly gèlè nan pòt la e ou vini nan rap kreyòl. Ou komanse pale kaka sou yon neg komanse ap mete atis anfas atis, sa e ti atis an ayiti pou fè fè kaka brother. Ou paka fè ti jezi fè kaka. Ou boss mwen e mwen k boss tèt mwen ou paka fèm fè kaka brother. Ou metem nan live ou pou mal pale Wendy mal. Ay bagay pou fè ti pete ti ti kokorat kokorat parèy ou brother. Ou janm konnen ti jezi t on egri nan vil? Pou travay Wendy ap fè nan rap kreyòl la la epi pou panse Topson ta moute yon fwa nan yon live pou m ta pale nèg la mal poukisa? Ou konn wè Wendy ap pale m mal? Bwòdè Djòtchili m pap ba w manti non Lewa e zanmi w li e mwen menm li pa zanmi m. Konnen gyèt manman Lewa. Lè Lewa wè m, lè Lewa wè m avan e rele l rele m apa pou l mande m 50 dola m konn ba l 100 dola. M konn double l pou li. M pap repwoche misye paske misye pa zanmi m ka di sa m vle. Misye zanmi w li pa zanmi m. E nenpòt lè lè wap vin Nouyòk brother depi lè wap pale menl sou ligne nan lap pale kaka lap checkin my nigga. Lap checkin. Gyèt manmanw Lewa. Tande bezwen m te toujou.